1 de l'assassinat du président. M'a vais ça pour nous. Mais comment Dieu a envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre paul à Louko à Esaü et à Pierre Espérance, quelle est la valeur juridique de cet exploit ou de ce document C'est cette question que nous devons poser nous. Quelle est la valeur juridique Ou aksyon an difamasyon pou yon dosye penal li sibsidyè pa rapò o dosye prensipal. Sa vle di, Badio genyen deja yon aksyon ki entante kont li nan dosye asasina Dosye difamasyon an se pa li ki gen preeminans se lè yo fin fè dosye asasina a se lè sa yo pral gade pou wè si se vre gen difamasyon ou pa donk se pa yon ak jiridik ke l ye sela ve di an klè la deklarasyon fèt dan laprès sou Jovenel Moïse. Pa gen moun ki ka okouran si l difamasyon ou pa. Donk bay bay bagay Badio a dosye Badio a nul. Sèl jan pou konn si dosye Badio a enpòtan vre fòk gon pwosè ki fèt e se aprè pwosè a yo di Badio pa enplike e se apati de se moman ke jij koreksyonèl la. li kapab entèveni sou li. Men antretan, pou kesyon ki gen rapò ak difamasyon an, jij koreksyonèl la l ap sispann odisyon afè a rapid jiska fen pwosè a e se apre pwosè a l ap kapab fè atak an difamasyon. Donk dosya pa gen pa la juridik, Question 2. Si sur le plan juridique, le, dossier de Badio n'a pas de grande valeur, donc Badio est à la recherche de notre résultat. a son action donc a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badiou. Parce que juridiquement, ça, ça ne tient pas debout. Dans l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans page 118, qu'on m'a répondu, Badio. Il a écrit, et m'a dit Badio m'a cité pour lui. Quand du nommé Félix Badio, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du President Jovenel Moïse selon enfòmasyon dcpj genyen e Badio se li ki tap kowòdone sur le terrain l'assassinat du President Badio je cite si w egziste toujou al nan dosye a gade pou wè e m kontinye toujou wi nan paj 118 la yo di un mandat d'amener a été émis contre certains suspects dont Félix Badio. Men bagay la, men ni kou sa. Yo relve egalman ke Félix Badio te pale ak Premye Minis la nan telefòn. Nan rapò a. Se la pou n ale nan rapò a. E kelke jou apre asasina, te gon CSPN spesyal sou kesyon sa. Claude te ka temwaye de sa, paske mwen menm ou konnen m konn dosye a byen. E yo site non Badio kòm sispè nimewo 1. E se Badio, selon CSPN ki te fèt la, ki te fè le lyen ant les gros légumes, sè a di moun ki te finanse asasina a, e se ki alè egzekite èv sal sa a. qui s'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire, cible Badjoa, il n'est pas, allé sur le plan juridique, il est allé sur le plan politique plutôt. Donc, Badiou est considéré comme la personnalité centrale, criminelle et c'est l'appel de Badio à Ariel qui a jeté la suspicion sur le BM. Son atak an règ kontre nou menm paske Pyè ap pale tou, Pyè ap aji, Ezayi ak Louko ap aji e mwen menm m ap aji, n ap pale. Li tante pou l fèmen bouch nou. Badio, pèn pèdi. Sèl lamò, kòm dizè Louko Swaten, sèl lamò. Ou pap ka fèmen bouch nou. Lè n mouri, lòt nèg ap pale, Valakanpan ap pale, Marco ap pale, eksetera, Manno ap pale. Donk, m dedwi, aksyon Badio a li vize dirèkteman Ariel. Paske ki sa misye vle fè? Misye vle atake nou pou difamasyon, epi kòm. Nou tout konnen ke li ye avèk Ariel li te pale avèl il faut atake le pouvoir se atake pou nou atake Ariel donk atak sa misye fè ya son aksyon poul afebli Ariel dan lopinyon sil fèl poul afebli Ariel dan lopinyon donk Badio gon pwoblèm avèk Ariel ke lap rezoud. Paske, kòmsi, tout le monde sait que Louko Désir c'est quelqu'un qui a lancé la mobilisation anti-Ariel à la radio. Louko di de bagay kòm lidè politik, kòm kandida la prezidans, de bagay ke l di, bon, Louko pran responsabilite l. Misye di fòk Ariel ale! Yon nèg ki di fòk Ariel ale, ki gen tout ekout sa, ke moun ap tande etc. Epi kounye a ou atake l, se di w di l kontinye mande depa Ariel. Badio pa pi fò pase m mwen. Atansyon. Ou ka gen plis taktik politisyèn pase m nan bagay fè montaj. Men ou pa ka pi, ou pa ka li nan lèt fen pase m. Ou voyem kraze Ariel. Ou mande Esaü Cesar kraze paske Louko, Esaü, Pierre Esperance, GPPC nou pa nan lojik asasina Jovenel la menm nou menm. Menm si Pierre te konn kont Jovenel men Pierre mande yon seri de bagay pou Jovenel. Donk misye chwazi lè pèsonalite, de pèsonalite kle. Pou l fè kestyon somasyon an pou nou pou l pote nou a kraze Ariel. Donk nou konprann sa men n ap kontinye pale pou n di Ariel e Badio pa t nan tablo politik la menm. Pa gen anyen kap di nan peyi a ki pale de Badio. Menm le juge d'instruction kom si dosye a mouri. Si dosye a mouri e ke Badio an akò de sentete avek Ariel, li pap vin a sa kounye a. Il y a une logique. Li pap evoke l kounye a. Li mande glise dokiman sa sou tab la tou. Donk, tout leskwa, tout bagay yo montre klèman ke gon pwoblèm ant Badio avèk Ariel. La sommation est un prétexte. Depi se Badio k fè l vre, se ke gon pwoblèm. Donk. Se pa di yon pèsòn wi k met dosye a deyò. E pa Marco non ki vin ak yon dosye, e pa Val ki vin ak yon dosye non, e pa Louko, Esaü, César ki vin ak dosye a non. Se pa yo menm ki vin avè l wi. Donk, le gouvernement, les membres de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir, le PM Ariel Henry, èske yo trayi Badio? Fort de la presse! Men nou menm nap analize l jan n dwe analize l. Men dosye a tou son miz an gad a Ariel dans un premye tan. Li di atansyon Ariel, atansyon m la. Konsènan moun ki konn di ke Ariel konn rankontre Badio lakay etc. Etc. Etc. Si Badio fè sa, donk gon pon k koupe. paske Badio pral mete nan difikilte lè l fè sa a. Donk gon po k koupe. Tout bagay yo t ap montre ke gon pwoblèm ant nèg yo. Dezyèmman, kòm Badio, Some, GPPC, Ezayi, Louko e Pierre Espérance, li vin di tout moun, misye vin di, tande non, lòt aspè kesyon an wi, a tande yon ti mesye, m atake nou paske se manti n ap bay sou mwen. L'autre angle de la question. E manti nap bay sou mwen. Menm si sa misye sot di te evoke nan papye l la, sa pa gen anyen pou l wè avè m vrèman. Wè? Men gon mesaj an filigrane misye vle fè pase sou mwen wi. Dezyèm aspè kesyon an wi. Misye vle di ke pa gen anyen pou l wè nan asasina? Ose di e manti. Pa yon konsa, li ta vle di tou, l ap chèche yon jan pou yo blanchi l, pou yo ka di Ariel pa ladan l. Sela pou wè èt kapab entèprete kòm yon konplo ant Badio e Ariel. Ou pa konn ki enstans jidisyè e ki estrikti yo mete pou suit sa k pral pase a? Donk nou kapab entèprete l kòm yon kou politik. Men, on dwa reste veyatif paske Jovenel pap mouri konsa. Atansyon! Twazyèm aspè de la kesyon, èske nou se pa de detourne l'attention du peuple haïtien? Si on arrive! des forces étrangères se bon bagay yap ban kenbe dosye sa tuye dosye mika otomatikman li tuye dosye gaz la menm la otomatikman li tuye dosye lavi chè a menm si bagay la ret nan men nou afè lekòl la epi yo ba nou bagay kenbe epi talè w tande elikoptè anlè tout bagay sa yo Donk mwen mande pèp la pou l vijilan sou ak de somasyon sa, sou somasyon sa k fèt la, se nè, gade, se pa objektif premye a ki se atake Pyè, Ezayi, Louko ak Gari. Gon bagay kache. Nou ap evoke sa epi gon lòt bagay ki pral rive. Fò n entèwete tout bagay nèt. Anpil bagay montre la apati de sa ke Ariel kapab an difikilte. Tande non. Si pandan sa fèt la yo atake fizikman Pierre. Si pandan sa fèt la atake fizikman Esaü. Si pandan sa fèt la yo atake Louko oubyen yo atake m. fizikman. Ou ka konn sa k ta pral pase? Eske pa gon asasina spektakilè ki pral fèt nan peyi a? Kote kèk nan sa k rive nou jodi a la, y ap di e Badio k fè l. Pa rikochè, y ap di se Ariel Henry. Donk! Gen anpil enplikasyon politik ki ka mete nou nan sitiyasyon kawotik ki ka fè blan vin pi vit. Atansyon! Paske, on a toujou di ke Badio a le bra lon. Si misye ka patisipe nan wo nivo sa, nan asasina prezidan, se pa mwen menm ki dèyè on mikwo, k ap pale jan aprè midi pou l pa pran m, k ap pran m pou on poul. Donk, sosyete a, si sa rive, ap rann Ariel responsab. Sa kapab aksyone sitiyasyon kawotik la, e fòs solisite a, li ka vin pi vit. Donk, les politiques doivent être lucides. E pou m fini. M ap bay Louko, Désir ak Esaü yon enfòmasyon. Gen 2 zele anndan gouvènman an ki mande ak otorite an plas yo pou yo fèmen radyo Tele Eclair e fèmen radyo Zenith. Chalmas ala kote gen koze papa. Ou di ap di yo difamasyon? Ou si yo di e difamasyon, map di kiyès? Yo prè a la jistis avèk moun nan. Yo di fèmen radyo tele eklè pase louko a pale twòp. M souri tristeman lè yo banm nouvèl la. Yo di bay zenith sa fòk fèmen. Etandone ke Ariel pat okouran, il a repondu quelle est cette affaire? Zele otou do Ariel ki mande sa. Fèmen radyo tele kè, fèmen radyo zenith. Nou pa vin fèmen. Nou pa vin fèmen. E pou te di fèmen radyo karaib pou te wè sa k tap pase. M tap tou di non nou la. Nou tap tou di non. Nou tou le 2. Piske nou gen moun nou nan gouvènman deja kom minis.